Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske vouzèt prè Men mwen je panse ke wi. Ebyen si wi se parti. Gen lontan nou pa wè film sa ankò. Depi lè ti blan tatou pa sou channmas la nou gen lontan nou pa wè yon film konsa men ekoute ebyen film sa reprann pour de bon. Quel est le nom de ce film Tom and Jerry Tom la polis Jerry les militants ki yo menm eparpiye a travè le chan de mars le dènye jou du mwa dout 2021 nou pral asiste ak yon film. Anpil militan gaye kò yo sou Channmas la. Lapolis pa entimide. Okontrè, lapolis prè pou pase alaksyon. Gaz lakrimojèn, bal reyèl, ebyen pa gen pwoblèm. Lè militan, bouch yo bosal. E lè polisye, dwèt yo lejè. Ann al gade pou n wè kòman batay la pral fini. Men ekoute a travè sèt video vous allez rire genyen kèk ti bagay ki gen a wè avèk ka vyolans. Pase m ap gade yon jèn, 2 polisye pran misye jiska 3 nèg y ap baleye misye, misye ap vole. Gen yon jwèt andeyò lè gen vèy ki rele kolomi. M pa konn si gen nèg ki konn jwe jwèt sa a. Epi w pase yon kote yon nèg fè yon baleyay dèyè w, ou vole. Ebyen se jwèt sa a k t ap fèt. Men fò m di nou byen mezanmi Jan de videyo sa yo oubyen emisyon sa a, li pèmèt nou konprann kisa yo rele yon militan. Militan se nèg kòmsi l pa pè pou yo arete l. Se nèg li pa pè yon polisye gen zam nan men l pou l batay avè l. Nou sonje dènye imaj, mwen kwè se te sou TEDActu m te wè li, yon militan k pase, li Pop li kenbe yon zam ou udmo pou batay a udmo a pou pran zam nan nan menl wi donk ou kapab imajine fim nan te vrèman bèl ebyen map kite ou menm pou kapab gade kòman fim nan tap jwe o nivo du chan de mars. Prezidan Jovenel Moïse, jodi a se pa sèl Jovenel Moïse ki te mechan, ki te kriminèl. Se pa kèt ni polis, ni le polis, ni yon pakèt, yon pakèt e onz boujwa entènasyonal. Kouman? Poukisa yo bay gaz yo tire konsa? Paske yo gen zam, yo gen machin, yo ap manje, papa yo di yo tire. Jodi a se sèl bagay pou ta fèt. Entènasyonal la. Enpikle nan bagay nan lanmò Jovenel Moïse. Paske sak fè sa, se yo menm ki voye asasine Jovenel Moïse. Jodi a, malgre Jovenel Moïse gen dwa al mouri, men eta yon peyi, malgre jodi a tout bagay chè nan peyi a, pa gon moun, m tande kòm gon premye minis, yon fotokopi l ye. Malpwòpte sa pa regle anyen la. Se pou yo vin pran kaka yo a, pou y al lave l. Fò gon lòt, yon prezidan. Pòv ou swa ant 2 zan oswa 1 an pou fè eleksyon pou debarase peyi sa a avèk ensekirite a. Depi yon peyi pa gen sekirite, pa ka gen lekòl, pa ka gen lekòl, pa ka gen eleksyon. Jodi a, entènasyonal la konplike nan kidnapin, nan vòlò blan ameriken, avèk blan fransè yo tou. Jodi a nou mande, se pèp ayisyen, le pèp ayisyen Ke nou met tèt ansanm pou retire peyi a nan eta sa li ye la. Nou pa bezwen okenn bandi, polis kaba meyè bandi pou fiziye pèp la. Jodi a nou wè polis, yè te gen bon polis. Jodi a se yon pakèt polis ki gen se polis bandi ilegal, vòlè, gang kap nan peyi a. Nou mande pou gen fòk yon libète. Nou mande pou pèp ayisyen. pou yo met tèt yo ansanm pou sove peyi a. Mèsi. Bon antèn e zen lakay mize esplike nou e sak pase la e kòm te wè te gen anpil e kout bal ki tap tire la e esplike nou e pwentèt yo konnen byen sak pase a. Li osi senp, lè m di w li osi senp lan, aprè lanmò Jovenel Moïse, opozisyon an te sipoze pran desten peyi a a men. Ebyen jodi a la se kontinite phtk a. Lè w pale de kontinite phtk a, ou wè kontinite masak yo, kriminalite yo, koripsyon, kidnaping nan. Paske Ariel Henry se pitit Jovenel, se poutèt sa Jovenel te fè chwa de li menm. Ebyen, se toujou menm konpòteman yo k ap kontinye. Kòman w ta vle kwè, kote y ap fè kat demalòg la, gen de twa. Endividi ki vin sanse pou yo vin betize nou nou menm militan channmas. Ebyen te kon altèkasyon avè yo, epi lapolis pa menm pandan yo entèvni yo pa menm mande sak genyen, ebyen lapolis vini li vin ap tire a wotè dòm ba nou gaz menm jan sa te ye lè Jovenel Moïse tap dirije a. Nap tou pwofite di avèk opozisyon an, sektè demokratik, nenpòt sa l te ye a, se byen konte mal kalkile. Kidonk jodi a nou wè yo fon sèl avèk Ariel. pou yo vin tiye rès militan yo, paske yo konnen batay sa a ki rive jiska kote l rive a la, se nou menm militan yo ki fè l. Kidonk, yo gentan ap souse zo yo nan Ariel. Kilè lòt epizòd la? Map tann lòt epizòd la wi paske m renmen ti zen sa yo wi depi pa gen kase tèt pa gen touye nou mèt jwe kontinye jwe paske si w renmen gade fim Tom and Jerry Aparaman ou paka pa renmen gade sa kap pase sou channmas la antre sè militan la yo menm ki yo ap manifeste pou kapab jwenn liberasyon sèten prizonye di politik epi de polisye ki yo menm la sou plas pou kapab jere sitiyasyon an.